Travay objektif, men yon travay ki difisil menm jan ak tout lòt enstitisyon k ap travay nan peyi a nan pran anyen k fasil. Mwen ap salye tout jounalis e m ap di yo bòn ane, ni sa ki pwo pouvwa, ni sa ki anti gouvènmantal, anti pouvwa, ni sa ki nèt e objektif kankou nou menm. Nou bezwen tout moun pou n konstwi peyi a. Lane 2021 se te yon ane jan m di a trè difisil men se yon ane tou kote evènman nou wè yo m pa kwè ke jenerasyon sa ap rewè yo ankò dizon m pa ta swete se yon ane ki te gen anpil manifestasyon m pa kwè kò nou fon jan pou okenn prezidan pa mouri ankò. Kèlkeswa moun ki te sou pouvwa a ki te mouri a, nou t ap fè menm tip de travay la, paske nou ta renmen sa pa janm fèt ankò nan listwa. Men Jovenel mouri, Ariel ranplase l e Ariel li menm li fè laktyalite. M te vle analize vizit Ariel la men m pa gen tan fè sa, paske m gen yon pèsonalite enpòtan k avè m, men m te vle di nou yon bagay e m t ap reflechi anpil pou m wè si mwen ka di sa. Paske m wè nou se journaliste, nou di nenpòt ki bagay. E kou yo di nou pa gen dwa di sa, epi n di a y atake libète dekspresyon etsetera. Kou w wè ou vle di nenpòt ki bagay, pa gen okenn liv sou latè ki ekri sa epi w di y ap atake w. Donk mwen m ap mande tèt mwen, èske jodi a fò n pa ta fè yon fò n pa ta chita ansanm nan près la pou n bay bon jan enfòmasyon k ap ede pèp la pou l konn ki jan pou l chwazi e k ap fè de emisyon sou kesyon sivik, sou kesyon sitwayen ak sitwayèn. Ki jan pou pèp la vote? Se pa eleksyon! Pou n tann pou n di yo men kijan pou yo al vote. Paske pou mil goud la y ap jwenn li kanmenm. Men yo gen dwa pran mil goud la men yo vote nan sans enterè nou. Kouman ou vle w al vote yon prezidan apre sa n aksepte yo tiye prezidan. Epi n ap tann ankò pou n al nan eleksyon nan lè menm kondisyon pou prezidan an pase nan lè menm kondisyon pou yo tiye prezidan an nan lè menm kondisyon. Donk fò nou menm nan peyi a nou fè yon efò. E dènye bagay m ap di. Jovenel a Martelly ki te ba yo minisyon ak zam pou yo te fè eleksyon. Aa se yon gwo nouvèl. Gwo nouvèl. Paske se Hunter Etienne ki di l. Men nouvèl la pa fini. Zam sa yo t ap itilize yo se te pou fè eleksyon. Men pou kiyès? Pou Jovenel. Ak ki lòt moun ankò? Pou tout kandida nan Latibonit yo? ki te pro Jovenel, ki te soutni Jovenel. Donk, pandan misye atake Jovenel ak Michel Martelly, petèt se vre, paske fò m pran kòm vre, misye tou di tout kandida yo ki te soutni Jovenel, ki te fè alyans ak Jovenel, se zam ki fè yo pase. E sa k fè se 8 komin sèlman nan Latibonit lan ki te gen eleksyon ki te pase epi nèg di yo te pase, epi yo di yo senatè de la République. Evans Paul, bonswa. Quel plaisir! Bonswa Garry Pierre Paul Charles, bonswa tout Moun ki branche gen anpil anpil moun ki branche dabitid dezè a son son mès dezè ou batize li son mès dezè e moun yo branche nan peyi a tankou aletranje m panse y ap tann yon pawòl mwen rele pawòl respè pase ou sot ap pale talè a de. diskisyon k genyen, polemik ant libète de la pawòl kote moun gen dwa pale men la pawòl la gen limit jan pou pale l. Se sa k fè mwen fè yon diferans ant pawòl anlè ak pawòl respè. Alò aprè midi a m pral fè anpil efò pou m rete nan liy pawòl respè a paske m kwè majorite moun k ap gade n, k ap tande n se sa yap tann. Tann. Mèsi Elèz. Monchè, m ta renmen fè yon emisyon, premyè emisyon pou ane a, de manyè diferan. M gen de kesyon m vle poze w jodi a. Sa k touye Jovenel? Ah! M te di w de manyè diferan. Ou siprann mwen. Ah! Ou siprann mwen. Ou siprann mwen e m ap di ou kesyon an gen de jan pou nou wè l. Paske ou pa di m kiyès ki touye Jovenel. A se sa la nuance e se sa m vle ke jèn yo lè y ap tande pou yo pa tande son ki vin nan zòrèy yo a pou yo pase l nan paswa sèvo yo pou yo byen analize l. Ou mande m sa k touye Jovenel, m ap di ou se tout kontradiksyon politik n ap viv nan sosyete a depi anpil ane. Sèt egzanp. Se rezilta kontradiksyon sa yo, e kòm mwen te di l deja nan lòt okazyon, Jovenel se pa sèlman mò vyolan, mò vyolans la k tiye l, men yo te asasinen karaktè l. Depi lè l sou mòd la. Depi lè l kandida, depi lè l fèk prezidan. Tankou jan yo te prezante l, li se yon moun, se yon mouch, se yon marengwen, si w touye l se pa anyen, paske l pa vo anyen, l pa reprezante anyen, l pa gen fanmi, l pa. Alò, te genyen, m ta kab rele, kreye yon anbyans, kreye yon, yon, yon eta despri. E se nan kreye eta despri sa a ki fè w wè le 7 jiyè, anpil moun ki te patisipe nan asasina t ap rilaks kò yo e se pèp la k met men sou yo paske yo pa t ap atann reyaksyon sa a de pèp la. Yo panse ke yo te tèlman fè pèp la rayi Jovenel Kounye a prèske nan tout kou an pase nan Pòtoprens gon pòtre Prezidan Jovenel Moïse ki rete entak pèsonn pa manyen l. Sa vle di ke gon respè pou la pèsonn de Jovenel Moïse e son mesaj moun yo voye tou. Rivalite politik la gen limit li, li pa ka rive nan sovajri, li pa ka rive nan touye moun. Se sa le mesaj e m ta swete Jèn yo, lòt jenerasyon k ap vini konprann sa. Gen limit nan jwèt la. Nan bòks, ou mèt bay kout pwen tout kote men pa frape anba senti. Nan foutbòl, ou mèt fè fot, pa fè fot nan mitan kare a. Penaliti. Se egzakteman sa moun yo dwe konprann. Nan politik la, gen rivalite, gen kontradiksyon, men gen limit. Afè lavi moun, menase lavi moun, menm jan gouvènman pa gen dwa touye moun, pa gen dwa fè moun mechanste, menm jan tou okenn moun, se pa paske ou gen dezakò nan opozisyon paske ou gen dwa pou w atake lavi on prezidan oubyen moun ki sou pouvwa a paske sèlman w pa dakò avèk li. Mwen te di w n ap fè emisyon an on lòt jan, ou wè m kòmanse. Jovenel mouri, yo di se Claude Joseph. Wi. Jovenel mouri, yo di se Ariel. Jovenel mouri, yo di e Martelly. Ebyen, se egzakteman Lese frape kap fèt stigmatize moun. E m dakò ou vin avèk eleman sa yo. Imedyatman Claude Joseph bay demisyon l kòm premye minis, li pa asasen ankò. E m ap pwofite salye Claude Joseph, m panse se te yon jenn gason ki fè yon pasaj remakab kòm ministre dè zafè etranjè, kòm premye minis enterimè e Mwen toujou rekonèt li piblikman ki te jere de manyè responsab kriz asasina prezidan an. Se misye k kanpe la k jere li, ki bay enfòmasyon a tan jan pou l bay li, ki pran de dispozisyon pou l pran ki fè peyi a pa t tonbe nan kawo. Chapo pou ou Claude Joseph e se egzakteman Relèv de kalite sa nou bezwen. Trè byen. Mèt nan Ariel, apre Claude Ariel. Ariel Henry, Doktè Ariel Henry son moun respektab, gwo newochirijyen, bon pa t janm gen anyen pou yo respekte, pou yo reproche l, pou yo reproche l padon, otomatikman l premye minis, li asasen. Ce n'est pas normal. E se pa yon jij non ki deside yon moun asasen. Se nenpòt ki moun ki deside l moute nan radyo eksetera. Prezidan Mateli. Prezidan Mateli. Gen yon nuans. Il y a un article de youn nan pi gwo jounal dans le monde, Washington Post, Wi men, sa k deranje mwen, le fèt ke se yon jounalis etranje, tout moun pran l kòm pawòl levanjil. Non, se te mwen ki te di l. Se te pa nòmal. Bon, m ap di w ke mwen te gen yon kolaborasyon avèk Prezidan Martelly. M pa t pratike l anvan, li pa t bon zanmi m. Men nan kolaborasyon m te gen avèk li a, mwen aprann konnen pèsonaj la. E m ap bay yon anekdòt. Nou te fin fè fineray ofisyèl de de chèf vodou a, ou wè ki moun? Wi, wi m wè ki yès. Ok. E le nom m'echappe. Max Beauvoir. Max Beauvoir. Mèsi wè. Max Beauvoir. Ati Max Beauvoir. Max Beauvoir. Sou Chan Mas la nou fè yon fineray ofisyèl. Gwo seremoni. Bèl seremoni. Pandan n ap kite Kyòs Oktine Jeanty a apye pou n al antre nan Palè Nasyonal, gen yon ti gwoup Aba Mateli! Epi gen yon nèg ki voye yon boutèy, men se te yon boutèy plastik. Boutèy la frape Prezidan Mateli nan tèt. Mouin arete yon moun. M di ok. Yo arete yon moun. Prezidan Martelly pa janm poze m kesyon si m ta arete moun, bla. Sa vle di, pa t gen okenn espri de fè represyon eksetera. Bon, yo arete yon moun, bon, se bon bagay ki janm fè eskandal, ou wè m ap pale sa nan Scoop jodi a. Aprè de semèn, m resevwa yon lèt nan Primati a, gen yon madanm ki di m se pitit li, se abi yo fè l, bagay konsa, timoun, dezòd, li pa t fè, e pa li ki te voye bagay la vre, bon, m gade pa gen dega, prezidan pa blese, eksetera. Gwo manman ki vin kote m sonje manman m lè yap arete m sou Duvalier k pral plenyen nan radyo bagay kap kriye etc ki avèk ankadreman Michel Soukar Jean Dominique bagay konsa epi m di a m di misye fòl mwen trankil fòl sispann menm si lap pwoteste pa ka fè de voye wòch pou agrese ofisyèl bagay konsa epi m fè lage ti bononm nan sa pa janm fè bri. Men Martelly jiska kote map pale a pa janm te poze m kesyon eske n ta arete moun, sa n fè moun eksetera alò ke il a ete touche a la tèt. Se pou m di ke m pa janm te wè lakay misye. Mwen menm mwen te premye minis eksetera te gen opozisyon eksetera konn gen de moun kap di poukisa w pa arete entèl bon m konn di bon m pa vin la m arete moun sa di ke si gen yon moun ki fè yon bagay ki an kontravansyon a la lwa yap yap yap aji la lwa kont li men jamè Ke le prezidan Martelly pa janm di monchè arete entèl, entèl joure, pa janm gen. Sa vle di ke m pa wè. Non eksplike sa, sa w, ki sa w vle fè n. M pa wè misye gen yon ensten kriminèl. M pa wè se yon nèg ki ta prive paske l gen yon diferans a yon moun epi l pral asasine w. Je ne vois pas ça dans la personne de Martelly. E m pale ak anpil moun ki konnen li. Se yon nèg Se bouch li genyen, li gendwa di yon bagay ki blese w a sa manyè, men se pa yon nèg ki rankinye. M pa janm wè misye ap pale yon moun mal pou l di monchè entèl te fè m tèl bagay ki mal, il n'est pas comme ça, il est spontané men bon dayè mwen menm m pa jij men m gen yon jijman pèsonèl e nou fè yon analiz sou 3 pèsonalite Tan pou yo site non moun ki rich ki te zanmi, ki te enmi Jovenel yo, yo met oligak. Yo pa vle di pouvwa, men yo di oligak paske yo pè site non moun. Kisa ki nan imajinè moun sa yo ki fè yo pè site lòt non moun yo? Paske y ap pete di Ti Klod, Ariel, Mateli. Men lòt moun yo, yo di oligak. Kòmsi yo pa gen non. Oligak la s on non. Alò, M panse a yon pèsonalite ke m respekte, m ap salye, Osner Fevry. Misye t ap di moun sa yo soufri de konplèks Gwakanagarik. Alò Gwakanagarik se te youn nan zansèt nan zansèt nou yo, pa zansèt rasyal, ki te fè pati premye moun ki te sou tè a, yo te masakre yo, eksetera. Men yo di misye viktim tèlman l te gen respè pou kolon anvayisè yo. Lè panyòl yo rive, misye panse se frè l yo ye, epi tout sa yo vle yo fè l, bagay konsa, li te trete yo tèlman avèk de respè. Gen de moun, menm lè yo gen diferans a yon seri de moun, yo tèlman gen respè pou yo, yo pa pèmèt yo site non yo nan sa k pa bon. Yo pa pèmèt yo site non yo nenpòt jan. Pase yo ka site non Claude, Ariel, Martelly. Mwen panse menm respè a fò n genyen l. An menm tan, mwen m pa janm site mo oligak la. Pase m pa nan demach sa. Chak moun s on moun, chak moun s on sitwayen, chak moun gen wòl yo pou yo jwe nan peyi a. Fò n sispann fè bagay sa yo, oligak, bagay, ti nwa, ti wouj, eksetera. Men l pa nòmal tou pou n ap fè diskriminasyon menm nan bay manti. Ah wè. Menm nan bay manti nou mezire kijan nap bay manti a paske gen de moun nou panse nou gen pouvwa pou n asasinen yo ouvètman, asasinen karaktè ouvètman, gen lòt moun kanmenm nou menaje yo. Ce n'est pas sérieux e fòk sa fòk demach sa sispann. E kisak pou fèt jodi a pou pa gon lòt Jovenel ki mouri o pouvwa? La premyè choz se le ranfòseman dè enstitisyon. Paske fò n rekonèt prezidan an mouri twò fasil. Prezidan an mouri twò fasil paske yon prezidan pa mèt tèt li. Li genyen enstitisyon ki la pou ba l sekirite onivo de lapolis nasyonal gen twa antite ki la pou sekirize prezidan an e tout moun di se pa nòmal pou yo antre vin touye prezidan an. E dezyèm bagay pou n gen konfyans nan tèt nou pou n sispann gen respè pou nenpòt ki bagay menm si l kont enterè nou. E la m ap lonje dwèt sou yon mantalite, kòm yo di se DIY k ap vin fè yon operasyon, menm polisye, pase m wè yon deklarasyon yo prete yon polisye ki di ke lè yo di se DIY li bese lagad, kèske sa ve di? Alò paske kounye a yon nèg ap monte eskalye a la l di se Diye k ap vin nan Scoop epi nenpòt moun dwe di kòm se Diye li gen dwa vin antre vin antre se pa nòmal se pa nòmal fò n fò n rekonèt ke se pa nòmal e mwen te di sa deja nan lòt emisyon ou wè gon gon sòt de kache dèyè lonbraj Etazini ni nan sa k bon ni nan sa k mal ke nèg la bezwen pouvwa fò l pran pòz Oh li byen blan, li byen blan. Li gen benediksyon lèzetazini. L ap fè yon koudeta tou. Fò l moutre, ou sonje te gen yon afè koudeta 7 fevriye, yo te site non yon sèten Witman. Witman wi, yon ameriken. Yon bagay konsa. Pou valide pouvwa. Pèsonn pa konnen si se vre, si se pa vre. Men yo site non Witman ki te yon atache kiltirèl ann Ayiti. Nan asasina Jovenel, yo di w se diye. Diye. Alò, tout sa se de pwoblèm grav de sosyete e yo jwe sou mantalite nou. Yo konnen kouman nou, pè blan an, rayi blan e adore blan an menm tan. Kèl paradòks! Yo pè l, yo rayi l, yo renmen l. Alò, nan yon sitiyasyon konsa, ou gen yon mikmak ki fè ou jwenn rezilta sa yo, ki fè lasasina di prezidan Jovenel Moïse se yon melanj de tout. amalgam ki genyen nan sosyete a, paske gen de apèl ki te fèt o kou de la prezidans de mesye Jovenel Moïse, pandan yo t ap manifeste kont li, y ap di, al pran l lakay li, Pelere 5. Men se te pa nòmal de fè sa, de di sa. Paske le prezidan a une famille, il est prezidan de la République, men il est également un père de famille. Yo pa rann yo kont ki malè ou kreye nan yon fanmi, ki anbyans ou kreye lè w di al pran moun nan lakay li pa la fòs, nan la firè. E tiye w di tiye l wi. Ou di tiye l. Epi nenpòt lòt moun ka viktim tou. Moun k ap travay avèk li, sèvant, tout ka viktim, polisye eksetera. Ki fè kesyon pawòl respè a fò nou kiltive l ane sa a si nou vle kòmanse desine yon lòt fòm sosyete de responsabilite an Ayiti. Ok. Dezyèm bagay m ta renmen. Twazyèm. Se twazyèm m ta renmen abòde avè w. E anpil moun panse ke lidè yo, pati politik yo responsab de sitiyasyon peyi a e gen menm yon diskou ki. k ap pale de entegrasyon jèn nan kesyon politik paske kòm si gon echèk m ta vle di w konstate dè zòm e dè fanm ki fon lapolitik an Ayiti depi dè dizèn dane donk fò yo renouvle klas politik la paske se non se kòm si m ta vle di w se le fèt ke n pa janm renouvle. nou pa bay lòt jèn chans yo k al lekòl ki gen kapasite ki fè n ap kenbe sistèm nan konsa pou nou menm nou ka egziste. M byen kontan w poze kesyon sa a. M kontan anpil ou poze kesyon sa a e mwen pran li kòm tip de pawòl anlè yo. M mete l nan kategori pawòl anlè. Pwoblèm sosyete pa regle konsa, nou pa nan diktati. Pa gen yon moun ki pral pran yon moun pou l di m retire w sou sèn politik la epi m pran lòt moun di w monte sou sèn politik la. Se yon batay li ye, se yon angajman li ye. Konbyen tan w gen depi w jounalis? 32 zan. 32 zan? Ebyen, men se pa moun ki fè w rete 32 zan. Se pèfòmans ou, angajman w, men tan gen lòt moun k ap emèje. Lasosyete è dinamik. Fò n antre nan yon demach entèjenerasyonèl. Paske se pa vre, Genyen yon gwoup moun ki kenbe politik peyi a depi dè dizèn dane. Sa n rele politik, èske n ap pale de kèk moun ki jwe yon wòl de lidèchip, dangajman, de responsabilite, de militans odevan dlasèn, oubyen n ap pale de moun ki antre nan gouvènans peyi a fondamantalman? Sa n fè de depite yo? Ki mwayèn laj yon depite depi kèlke tan? Trant, karantan? Ki mwayèn laj yon senatè? Yo pa fè pati politik la? Yo pa nan peyi a? Yo pa jèn. Mwen menm map di w m ta pran 2 egzanp, m pa renmen fè twòp pèsonalite. Antan ke dirijan di kid nou te travay pou lemèjans dè jèn. M sonje. E gen jèn nou mete devan sèn nan. Lè n fin mete yo devan sèn nan. Jèn ki o pouvwa jodi a. Ebyen egzakteman. On pale d'André Michel. Wi. E mwen k pale. Mwen k site non li. Wi m konnen. Bon men se pa se pa yon sekrè de polichinèl. Wi. Il était très jeune. Très très très jeune. Très jeune. Et puis nou pran desizyon mete l pòt pawòl di kid. Nou mete l o devan de la sèn politik. Men nou pa pral responsab de konpòteman li. Non. Pa pran bagay la sou baz laj. S on pawòl anlè l ye. Alò, grann mwen ki granmoun ki pa gen fòs ankò. lè l di m yon pawòl, yon pawòl sajès. Alò m pral di li pa t al lekòl, li pa gen doktora, epi l gen twòp tan, l viv twò lontan, pawòl sa a depase. Fò m tande l, menm lè m ka pawòl la ka manke fondman, men gen yon respè m dwe gen pou li. Nou bezwen, m ap repete l ankò, yon demach entèjenerasyonèl. Nou bezwen sajès, eksperyans moun ki pi ansyen yo. Nou bezwen enèji jèn yo. E se sa, se konbinezon sa k pou fè peyi a avanse, sispann divizyon, moun ti ri fisèl, moun an deyò, moun lavil, moun granmoun, fanm, gason. Bon, sa son lòt mo ankò, politisyen tradisyonèl. Sa sa vle di politisyen tradisyonèl? Ki tradisyon politik nou gen an Ayiti? De ki sa n ap pale? Èske n ap pale? de la période post duvalieriste ou bien nap pale. Banm met non sou yo pou ou. Yap pale de Rosemond Pradel, yap pale de Victor Benoit, yap pale de madam Fusion an, Edmond Supplice Beauzile, kòmsi yap pale de moun kap fè politik lontan. anndan peyi a se sa yo rele politisyen tradisyonèl retire kò nou bay jèn yo fè politik. Men mesye angaje yo angaje yo Edmonde Supplice Beauzil jèn depite apre sa l vin senatè s on pakou s on angajman e se de moun ki te pran de responsabilite nan de moman difisil pou trase chemen jodi a ki fè moun kapab pale moun ka fè politik. Donk sa s on move diskou? Non se pawòl anlè se pawòl pou mete divizyon nan sosyete a. Ou kapab repwoche moun nan zak li poze. Ou di tèl bagay pa bon. M ap pran yon egzanp ankò. Jean Bertrand Aristide prezidan a 37 an, l pa t jèn. N al chache l. A 37 an! E tout moun sa yo, yo di ki politisyen tradisyonèl la, te fè koalisyon. Dèyè Jean Bertrand Aristide. Jera Pyè Chal, eksetera. Tout moun te dakò. Paul Denis. Te dakò pou l prezidan a 37 an. Pandan se tan nèg yo te gentan nan 50 konbatan. Fò fè trè atansyon jèn yo oubyen lòt moun k ap pale paske fò yo gen referans istorik a sa y ap di pou pawòl la gen sans, pou l pa pawòl anlè. Ou sot di yon bagay la ki atire atansyon m, yon pakèt jèn depite briyan, Thierry Tardieu, Gary Bodeau, le type de Jérémie, Se Rolph Papillon k fè valè depite a. Depite. Se pa la ou depite kap vin fè w ou gon valè. Si w pa prepare pou depite a ou pap gen diskou. Menm jan ak Jerry. Ebyen, ebyen. Menm jan ak Jerry, Jerry. Ebyen m pral di nou yon bagay. Men sou la sèn politik gen lòt moun. Ou sot pale de Jerry Tardieu e pa l sou sèn politik la. Lap fè chemen li. Eric Jean Baptiste. Yo pap fè chemen yo. Yap fè chemen yo. Clarens Renois. Wi Clarens. Gon divèsite e se sa ki sosyete a. Gen yon dinamik deja entèjenerasyonèl. Se sa pou n ankouraje. Se pa rale pye moun, mete deyò eksetera. Se ke tout moun gen plas yo. Ki jan nou pral refè Ayiti a? Se menm bagay sa a ki fè nou tonbe nan sa n ye la. Eksklizyon alò. Nou fè 1986 epi nou deklare makout pa ladan l. Nou peye sa chè. Nou rive jis nan kraze lame. Nou kraze lajistis. Epi peyi a sou lagraba. M ap di w yon bagay. Peyi a pa bay anpil moun tankou Roger Gaillard. M salye memwa li, m salye memwa pitit gason l Micha Gaillard ki mouri nan tranbleman de tè la. M salye pitit pitit li Bruno Gaya etc. Ebyen Roger Gaya se te yon gwo entelektyèl. An 1986 Roger Gaya oblije kit sispann anseye nan inivèsite. E poukwa? Paske gen moun k ap mete an kesyon pakou li ke l te konn ekri nan jounal Nouvo Monn ki te jounal Duvalier. Kòm entelektyèl. Kòm entelektyèl. On moun s on jèn ou ye, ou vin lekòl ou vin aprann, pou w ap kesyone pakou pwofesè a, kisa l te fè, l te ekri atik, poukisa l te ekri atik, ou te nan sitiyasyon li. Epi gen de chwa l te kapab fè a de moman detèmine. Wòl on etidyan se pa jije pwofesè a, se aprann sa l ap di a, kounye a ou kapab jije sou jan l ap dispanse kou a, èske bagay yo byen atikile ou pa. Men, Yo fè yo fè Roger Gaya kite kite kite kite kite Université. kite inivèsite ak yon pakèt lòt pèsonalite, lòt resous enpòtan ki te oblije Se ta- abandone Se ta inivèsite di, e- paske te gen yon mantalite de kraze moun, retire Se ta moun, di, jije se moun. ta di, kesyon jèn, entegrasyon jèn nan zafè politik, se jèn yo k pou fè efò, se pa nou k bloke yo kòm moun ki gen eksperyans. Men, gon bagay ki rive tou. Gon gon bagay ki rele eskalye tou. Gen de fwa yo twò prese. Ah non! Bagay la se mach pa mach wi. Ah non non non non se mach pa mach. M pa annik antre nan politik epi m vin majistra Pòtoprens. Non se pa konsa. Te gen yon pakou. M te anba bouch lòt moun. A non, gon gon tan de militans, de konpreyansyon ou bezwen pou asimile on seri de bagay. An se konsa m te premye minis. Se pa konsa, se pa annik rive kon a m di mete m premye minis. Non, non, non, non, non, gon pakou, gon reyonman ki fè yo panse ou te ka ranpli tèl fonksyon epi gon jan tou, gon gon kilti ki ale odela de sa w gen kòm bagaj entèlektyèl. Odela de sa, se pa paske ou fè de jou ou gon lisans nan men w epi sa fè w pare non. Gon vecu pou genyen sitou la scène politique haïtienne son bagay ki extrèmement complexe gon lecture pou gen gon comprehension de l'histoire sou pa genyenl ou pa pran sanw pou aprann li pou konprann contradiction ki gen nan société a wap fè anpil erreur de jugement e lèw moute teren an ou ka fè pi mal ke sa wap reproche yo. Pourquoi on refuse de de chwazir lè konpetans ki son o nivo de la diaspora de manyè ouvèrt pou kan fèt moun sa yo kapab vin itil paske yo plen anpil mwen pa kwè se menm analiz la n ka fè pa rapò a jèn yo men diaspora yo genyen yon blokaj enstitisyonèl e konstitisyonèl èske an fèt le tan nè pa se pa le tan propis ojordwi pou fasilite l'ouverture et l'intégration de la diaspora, pa sèlman nan non, non, non ministè, etc. Men pou yo kapab vini egzèse sa yo gen dwa yo genyen kòm sitwayen ayisyen k ap viv nan lòt peyi. Alors là encore c'est un problème. Byen kontan w ap poze de pwoblèm fondamantaux. Diaspora se pa yon moun. Diaspora se pa yon òganizasyon. Diaspora s on sitiyasyon tanporè. Martelly te dyaspora yon lè. Lamòt se dyaspora. Jera Latòti se dyaspora. Men sa k pase, yo pa okipe gwo plas nan peyi a. M ta site yon pakèt non. Moun ki senatè, k depite, ki dyaspora, k te dyaspora yon lè, k pa dyaspora ankò, k vin dyaspora. Steven Benoît, pa egzanp. Steven Benoît, eksetera. M ta kab site yon bann. Bagay la pa poze konsa. Pa gon òganizasyon k rele dyaspora, pa gon pati politik k rele. Gen yon bann moun ki nan sitiyasyon de dyaspora paske y ap viv tanporèman deyò peyi a. E lè yo di dyaspora gen tandans pou yo wè moun ki ann Amerik di Nò, moun ki ann Ewòp. E sa k nan Antiy yo? Moun ki Naso, Bahamas yo pa dyaspora? Moun ki Sendomeng yo pa dyaspora? Ki fè pwoblèm nan pa poze konsa. Pwoblèm nan poze dan le sans ke fòk gon entegrasyon reyèl de estrikti k ap vanse sou chache solisyon pou peyi a. E fò n fè l san diskriminasyon. Ladan l ka gen dyaspora, ka gen moun andeyò. Bon, gon pwoblèm moun andeyò. Moun lòt pwoblèm ankò. Si gon pwoblèm pou n poze, se sa. Paske gen de fwa gen moun ki la kòm imaj dyaspora, men yo yo di yo pa reprezante dyaspora paske yo pa an pozisyon pou yo defann kòz dyaspora. Ebyen son politik piblik ki ale odela menm de moun ki nan dyaspora. Fò n gon politik pa rapò a dyaspora paske mwatye peyi a ap viv aletranje e Ekonomi peyi a chita sou dyaspora, nou gon bann resous valab ki nan dyaspora, nou sipoze gon politik douvèti, dentegrasyon. Trè souvan lè yo di entegrasyon yo wè sèlman djòb. Entegrasyon an li plis ke sa. Entegrasyon se jan w trete moun yo. Lè yo gen kay yo an Ayiti pou yo pa vòlè yo. Lè yo vini pou yo trete yo tankou moun. Pou yo pa di yo se etranje yo ye, menm si yo te gen yon lòt nasyonalite. Gen trè pe de moun ki nan dyaspora ki bezwen prezidan, ki bezwen premye minis. Genyen ki ta renmen tou senpleman lè yo vin isit yo pa trete yo avèk okenn fòm de diskriminasyon, menm si yo te oblije gen yon nasyonalite fransèz, kanadyèn ou amerikèn. Men lè yo rive ann Ayiti yo se ayisyen. Dayè, sur le plan. Jiridik ou politik Duvalier te di depi w sou teren an se Ayisyen w ye. Men se nan ka pou yo sèlman pou yo fè represyon wi. Men lè pa egzanp se yon kay w ap achte eksetera yo kòmanse di w bon ou pa t peye enpo bagay konsa ou gen paspò men se etranje w ye eksetera y ap trete w kòm etranj. Men sa pou nou chanje se onivo dè atitid se pa onivo dè endividyalite. Nan chak lè gen eleksyon, gen moun nan dyaspora k kandida. Pou depite, pou senatè gen k eli, gen k kandida pou prezidan. Yo pa bon, oubyen yo poko bon. Se yon dyaspora k te manke prezidan. Siméus. Siméus, misye te fin bon nèt. Pèsonn pa t di paske se dyaspora li pa ka prezidan. Pèsonn pa t di sa non. Li te kandida. Bon, mentnan te gen bagay teknik. Wiclef tou wi k ap bay pwoblèm wi. Egzakteman. ki jwe wòl yo, ki fè fò n sispann fè divizyon sa yo, fò nou rasanble peyi a, nou bezwen tout fòs peyi a pou nou fè l tounen gwo peyi l te ye anvan an, e la nou bezwen dyaspora a pa sou triye grenn moun, fè ti manèv pou n konsidere yo kòm pati prenant de Ayiti a, paske wè gen moun ki nan dyaspora a. ki konsidere yo plis ayisyen ke ayisyen. 18 me pa egzanp, fèt drapo plis fete nan dyaspora ke l fete an Ayiti. Premye janvye, 2 janvye. Alò mezanmi, fò n sispann pawòl anlè yo pou n poze pwoblèm yo avèk pwofondè. pawol respè. Genyen yon gon pawol kap pale Leonce Paul de Michel Martelly. M te diw map fè emisyon avèw jodi a nap pale. Anpil moun panse si eleksyon an fèt demen Michel Martelly son nèg ki preske prezidan. Men an menm tan tou gon nèg misye fon demonstrasyon de fòs Maurice Jean Charles Mwen panse l difisil pou moun reyini moun jounen jodi a tèlman moun yo bouke nan politik. Sa w panse de 2 nèg sa yo sou plan eleksyon? Michel Martelly fas a Moïse Jean Charles nan pèspektiv de dezyèm tou. Alò, la diferans se ke gen youn ki di l kandida, gen yon lòt ki poko janm di l kandida. Kiyès nan yo? Martelly. Mwen m tou anonsew ke misye kandida. Kontinye. Ok. Bon alò, si Guy Pierre Paul Charles di l, sèke mwen menm m poko gen enfòmasyon an. Wi, wi. N ap bawou le moman opòtun. Alò genyen sa yo rele yon posture de kandida avèk lè w deklare w kandida. A wi, si se pou posture la, tout moun wè l. Alò, sa fè yon diferans ant la posture. Enòm, enòm. Bon, mentnan lè w gen posture kandida, yo vle koupe tèt ou. Ou vle koupe tèt ou paske ou se yon kandida potansyèl, bagay konsa, fè ou chache chay met sou do, eksetera, bagay konsa. E gen defwa. Tan, tan, tan, tan, gen donk latik pou Michèl Mateli 1. Dezyèmman, Moyiz Janchal te negosye ak Jovenel e li gen ministè. Ou konprann? Wi, alò. Pou, pou afebli. Wi, pou, pou, pou, pou afebli. Sa fè pati de, de je, eh. politik malsèn nan. Sètadi ke frape advèsè a. Map di lòt kandida yo, se pa di m di ke yo pap pase non. Frape, frape, frape advèsè a, frape anba senti. Konprann? Vin chache vye dosye, kriminèl, bagay, vòlè etc. Alò gen de fwa lè w gade bagay yo pa gen pwofondè. Anti jeu. Wap wè bla bla gon gon, semèn sa yo fè bris yon bagay epi apresa lè yo bouke yo pran yon lòt. Li pa gen efè. E nan politik, sitou nan politik ayisyèn, lè w atake yon moun twòp, si w pa rive elimine l, ou reyose l. An Ayiti? Pa sèlman an Ayiti, lòt kote tou. Lòt kote tou. Paske kesyon kominikasyon, fò w konn kijan w ap jere l. Pa egzanp, pati k pi koni nan peyi a jodi a se phtk. Phtk, egzat. Paske yo fon pwopagann pou li. Menm si se negatif. Wi, wi, pati kriminèl, pati vòlè, kraze peyi, etc. Vwala la kapasite de fè pwopagand enòm kont kèlke choz. E pi? Poukisa n pa mete enèji sa pou n te pwomouvwa yon lòt bagay? Yon lòt pati, yon lòt pati. Yon lòt bagay, wi, yon lòt pati an fas ki di bon, sa a pa bon men sa k bon an, pèp la t ap aprann sa a bon. Men sèl sa pèp la aprann, sa a pa bon, sa a pa bon, sa a pa bon. E pi gen de fwa, Ou konn wè lè granmoun pa vle timoun renmen. Yo renmen an kachèt. Yo di w piko renmen a entèl. Enben, ou konn wè timoun nan, se avè li. Egzakteman sa w pa vle l fè a li fè. Fò w manyen l ak pensèt. Kòman eksplike sa an politik? M ta renmen w pli klè. Non, fò moun yo fè trè atansyon. Se pa sa k nan tèt ou a k ap fè ou atenn objektif ou. Se pou ou antre nan batay la, ou pa renmen yon kandida, met kandida pa w. Ou pa dakò a Mateli, se dwa w. Mete kandida pa w, ou konprann, konbat li, men sou dè fè, vin a pwogram ki diferan, montre w ka fè mye pase li, epi mete w anfas pèp la, se la. Men si sistematikman ou kache, ou pa kandida, ou pa asime anyen, epi w ap voye kout, kout. kout wòch an kachèt, enben m pa kwè sa ap mache. Fò n sispann fè sa. Se pa sa k ap bay rezilta a. Ou pa panse yon yon outsider kapab yon meyè kandida jounen jodi a ki ka pote yon chanjman ke yon nèg tradisyonèlman ki deja chaje enmi, ki deja gen yon pase douloure d'un kote kòm de lotr? Sa se analiz. Sa se analiz. E kesyon outsider, le leader politique à l'époque, c'était Silvio Claude, c'était Grégoire Jeune, c'était Hubert de Oustré, c'était Marc Bazin, c'était Louis de Joie, c'est Mounsaïo qui était comme leader politique. Brit, l'outsider Aristide venir le président de la République. Rene Preval se ton fòm se ton fòm da outsider. Rene Preval se te nòm de koulis. Se ton militan de koulis. Li pa ton li pa ton papa toudenkou non. Men se ton militan. Men se te menm bagay la. Se sa wè lon kout kat. Men se sèl an Ayiti ou ka fè sa. Se sèl an Ayiti ou ka wè yon maten yo enpwovize yon kandida epi kandida a pase paske yo jwe sou emosyon. Sou menm emosyon moun y ap kreye pou di entèl se vòlè a, enben menm emosyon sa a tou konn vire kont ou epi yo ba w yon moun ou pa t atann ditou epi ou pa menm gen tan pou reyaji. Mateli. Nou pase prezidan Aristide prèske nan menm kondisyon an, prezidan Preval menm kondisyon an, prezidan Mateli, prezidan Mateli. Sa vle di ke lèl kandida, yo di son plezantri. Misye se chante li konn chante, se betiz li konn di, se pantalon li konn desann. Bagay konsa pap rive. Bon pèp, pèp la, pèp ayisyen se yon pèp ki renmen defi. Bon, e kòm sitiyasyon politik la li nan yon sòt de pagay, sa fasilite emèjans, m ta kapab di, Imprevisible. Jovenel Moïse. Jovenel. E m panse gen lòt moun ki di w sa deja. Mwen menm, m te rankontre Jovenel Moïse byen avan m te premye minis, dans un cadre ki pa t politik ditou. E m pral rankontre li nan fèt Sen Jozèf, Fò Libète. E yo di mwen ke gon jenn gason la ki bezwen kandida o sena, ki ta bezwen yon ti vizibilite, kòm mwen tap fon diskou nan legliz la, si m ka site non l, epi bon, misye son antreprenè, nèg bannann, epi m site non Jovenel Moïse, yon antreprenè, yon jèn antreprenè, Fò Libète, e nap pale la de mars 2015, mars 2015, peyi a pa konn moun ki rele Jovenel Moïse la. Mwen menm m te konnen l, m pa t konnen l kòm politik. Lè m ouvri Fò Libète, yo di m se kandida osena. Nòmalman, antanke Premye Minis, m pa kab di m prezante m. Men kanmenm, m ba l yon ti vizibilite. Fò w pa mesken tou non. Fò w bay. Non, fò w. Nan politik la, se konsa. Yo vin di m, a, misye ta renmen. Ok, m salye Jovenel Moïse, yon jèn antreprenè k ap fè efò nan Nòdès la, nan afè bannann, eksetera. Men m konnen te gen lòt bagay dèyè tèt li. Senatè! Tout moun te konn sa. Men se paske gon batay, yo pa vle misye al kandida o Sena, gen lòt moun ki bezwen plas kandida a, epi yo di bon voye misye kandida prezidan, kòm si misye pral kase dan l la, yo pa konnen, yon enkoni konsa, bon, misye ap vin nui m la, mwen m bezwen, m ka site non l, le senatè, mizisyen, chantè. Jacques Sauveur Jean se li ki te an rivalite avèk Jovenel Moïse pou anblèm pati a phtk pou Nòdès e se li menm ki pwopoze bon pou m pa nan diskisyon a misye mete misye kandida a la prezidans un jour Prezidan Martelly di m, Kape, ou pa enterese n ap chache yon kandida? M di, Non, non, m pa enterese. Li di, Oh! Jan m konnen tout la yo di. M di, M pa ka enterese. Ou fèk nonmen m premye minis pou m kalme le je, pou m fè yon eleksyon. M poko menm delivre machandiz la pou m al foure tè m nan afè moun yo ap wè m se yon nèg ki renmen pouvwa twòp. M di, Msye, sa p ap mache, chache yon lòt moun. Li di m, Oh! Jan gen nèg k ap chache pou m ofri bagay la a, m ta pran tout soutyen. M di, Non, non, non, non, non, non. M premye minis, m gen apèn 3 mwa, m poko delivre sa m gen pou m fè a, m pa kwè ke fò m al antre nan afè prezidan. Ok! Kèlk semèn aprè, yo di m k apèn jwenn nèg la. M di kiyès li ye? Yo di m Jovenel Moïse. Bon, mwen menm bliye moun te prezante nan legliz la. Li di m. Misye di, misye tèt koupe a pèp la! Tèt koupe a pèp la! Ak mo sa. M di misye pèp la gon figi. Li di m a, ou ka pa konn sa m ap di a trè byen. M di w misye tèt koupe a pèp la, pase mwen menm, m konn peyi a byen. M pa vle okenn ti boujwa po klè parèy mwen vin kandida la. Hum! Enpòtan. Bon, Mentenan, sa se kote maketing kandidati a, men li pa ka sa sèlman. E fò n pa fè l konsa ankò. Ankò, egzat. Se pa sèlman chwazi yon moun sou imaj, li ka genyen, li ka konvenk moun. Kòmsi pou l rive nan palè. Ki sa l ap pote. Pote, egzat. Sa l gen nan tèt li ki ekip. e jodi a si n ap poze kandidati politik fò n ale plis an pwofondè ke yon senp kesyon de chwazi moun ki ka genyen. Fò n chwazi moun ki ka genyen men ki ka mennen peyi a tou. E bon bagay fasil. Enben fòk nou aprann, ou di talè a lè ou kòmanse emisyon an, fò nou aprann pèp la vote. Vote. Aprann pèp la vote pa di nou pral di l vote entèl non. Non non non. N ap aprann li analize pwofil kandida yo. Paske yon kandida gen dwa ka genyen men li pa ka mennen. Li ka genyen eleksyon, li pa ka mennen peyi a, paske mennen peyi a mande tout yon konesans, yon konpreyansyon, yon koneksyon pou konnen ki sa w ap fè, ki jan pou w fè l, ki lè pou w fè l. Se pa yon jwèt li ye. E m ap site yon non, Rene Preval. Misye parèt kòm chanpyon nan bagay sa. Se t on nèg ki te fò nan jwe sou kontradiksyon anpil. E sa k fè l fè 2 manda? Bon m ap di w sa misye fè m yon lè. Yon jou maten misye blaze m. O! Ou menm wi ape. Misye blaze mwen. M fè yon deklarasyon sou yon bagay misye fè. M di bagay sa sa pa bon. M pa pran sa nan men w. Preval bagay. M annik fin pale telefòn mwen sonnen. Beny! Kapè mwen gad m pa nan plas ou m tap di plis. Rene Preval, Misye di vin nan palè a monchè, pa gen bagay sa yo, vin pale avè m, ou konnen w ka rele m, mwen pa di bagay sa nan radyo monchè, gen bagay ou di la k pa sa, vini m eksplike w. E misye? Apre sa chak lè m fon deklarasyon konsènan Preval m rele l nan telefòn. Ebyen se sa wi. Li gen koneksyon l, li gen telefòn mwen tou. Men l konnen l ka pale avè m tou. Nou pa janm gen ostilite, nou ka gen divèjans. Nou gen diferans. Men nou ka kominike. E se sa nou bezwen. Ok, an n vanse. Kounye a, KP, sa w di? N ap vanse? Bon, m espere sa. Se oditwa a la ki pou di nou si n ap vanse. Gen yon gon dat ki pa rive la. M ap poze kesyon an yon lòt jan. Dezyèm lendi mwad janvye, m kwè nan sis jou. Konpreyansyon de dezyèm lendi mwad janvye pou Sena a? 10 janvye? Wi. Fo pwoblèm. Fo pwoblèm. Swa klè, taplè. Non, sa m rele fo pwoblèm nan, m wè y ap fè yon deba sou 10 janvye. Men se yon deba sou yon bagay negatif. Paske nou menm nou toujou fò, nou toujou kontan pou n ap imilye moun, voye moun ale, san n pa gen kapasite ranplase yo. Mwen menm mwen tande pale anpil sou afè voye 10 senatè yo ale. Prezidan Jovenel Moïse te fè menm bagay la ane pase, li te konstate manda senatè fini. M pa swete Premye Minis Henry fè menm bagay la. Sa pa rapòte anyen, se kreye tansyon pou granmesi. Sa se konsiderasyon politik. Men, sou le plan aritmetik, pa matematik non, aritmetik, nou pa ka fè 6 tounen 5. Si yon moun eli pou 6 zan, li enstale an 2017. Manda l ap fini an 2023. Ke w renmen l, ke w pa renmen l. E Jovenel li menm? E mèt nan gen yon bagay yo rele yel. Non, non, non, e Jovenel li menm? Menm bagay pou Jovenel tou. M pa t janm fè pati moun ki t ap di manda l fini 7 fevriye 2021 yo. Menm bagay. Se te de konba daryè gad. E yo pa bay rezilta tou. Gen yon bagay gen pifò moun yo, anpil moun yo di al lekòl, menm si w ou pa gen fè etid inivèsitè, ou gen yon bagay ki rele ou Google, ou gen entènèt, gen yon bann bagay ou ka aprann. Moteur de recherche. Gen yon bagay yo rele hiérarchie des normes. Normes. Ebyen, konstitisyon an li anlè tèt lòt lwa, lòt dekrè Yo ap fè yon amalgam sou yon dekrè 2015 ki te di si manda w sou enstale tèl lè, manda a kòmanse tèl lè, l fini tèl lè. Men konstitisyon an di senatè eli pou sizan. Fini. Yerachi dè nòm. Epi, poukisa pou n kreye yon pwoblèm konsa? Kisa 10 senatè yo bay kòm pwoblèm? Mentnan nou kab poze yon lòt kesyon ki enpòtans yo. Enben nou kapab di, bon, fò mesye yo bay tèt yo yon enpòtans, fò yo fè yon refleksyon. Te gen pwoblèm nan fonksyonman paleman, poukisa 10 senatè pa bay tèt yo la misyon de reflechi sou yon meyè fonksyonman di paleman lè nou renouvle paleman an pou l ap fonksyone? Gen yon pwoblèm de konstitisyon, sa k anpeche ke senatè yo reflechi sou yon pwojè, evalye sa k te fèt deja, eksetera. M ta ka pran lòt egzanp, gon kesyon de konferans nasyonal. Sa k anpeche ke senatè yo fè yon, m ta kapab di, yon tèm de referans. Paske tout tan n ap pale de konferans nasyonal, nou konn pale de sa lontan tou, kèk tan m pa pale de sa ankò, paske m wè se pale n pale de konferans nasyonal la, men kijan l ap kòmanse pou n rive a kisa? E m te angaje nan yon demach deta jenero, gen anpil bagay ki fèt, gen anpil dokiman ki ekri, epi avèk lajan leta, epi kòmsi ba yo nan yon tiwa la. Konferans nasyonal pou nou rive ak ki sa? Petèt pou nou rive a kreye yon anbyans de stabilite nan peyi a, pou nou valorize lekòl. Lontan lè yon nèg oubyen yon fanm, yon moun, ou t al lekòl, ou rive nan sètifika detid primè, ou te ka antre nan jandam. Mentnan, lè w fin antre nan jandam, pandan w jandam nan, si w kontinye al lekòl, ou vin genyen sètifika de fen detid segondè ou, papye filo ou. Ou ka toujou antre nan akademi. Sa di ke chak nivo detid ba w yon yon nivo de wòl ou ka jwe nan sosyete a. Jodi a, ke w te fè primè, segondè, menm inivèsite, Ou bay kote w ka rete. Kote pou sa w reprezante, sa w vo, sa w ka fè, sa w pa ka fè. Gon amalgam ki fè fò n mete yon lòt nan edikasyon. Donk manda senatè w pa fini le 10. Pou mwen menm, mwen panse premye minis Ariel Henry pa dwe antre nan demach sa. Li gen twòp sou do l deja. Se pa nesesè. An menm tan mwen mande mesye senatè yo bay prezans yo nan sena a yon sètèn enpòtans. 2 lòt kesyon k ap vin tou apre, toutswit apre. Ou pale m de senatè yo. Mentnan, manda Jovenel ap fini 7 fevriye 2022. Donk, manda Ariel fini 7 fevriye 2022? E ou ri? Mesye ri pou m ri. Premye minis pa gen manda. Ah bon? Manda Ariel ka fini jodi an, l ka fini demen, poukisa pou yo tann 7 fevriye? Poukisa pou yo tann 7 fevriye? Konsa tou, li ka fini an mas, an jen, an 2023, an 2024. Premye minis pa gen limit. Limit li se palman an alò? Limit li se palman. M ap bay li esplike. Paleman an, se sa k fè premye minis tèlman pa gen limit, yo te ba l omwen posibilite rete 6 mwa le ka Jean Henry Céant. Si se pat dispozisyon sa ki di premye minis la ka rete sou pouvwa omwen 6 mwa, Jean Henry Céant ta pral rete sou 2, 3 mwa. Men pandan ou ka rete 6 mwa, ou ka rete 20 an tou. Pase si w premye minis, w ap fè travay ou byen. Chak prezidan k vini yo renouvle konfyans yo nan ou. Pa gen anyen k di premye minis la dwe ale apre senkan, apre sizan. E m ap pran yon egzanp, yon lòt anekdòt. Prezidan Mateli te nonmen m. 7 fevriye 2016 li prale, men m te rete. Mwen rete jiska 28 mas 2016, lè premye minis Enex Jean Charles pran larelèv. Ki fè sa se fo konba. Sa vle di afè Fo deba, afè pawòl anlè. afè palmantè e komisyon k ap tann 7 fevriye pou yo voye Ariel ale a. Kreye tansyon pou granmesi. Ke 10 janvye k ap vini la, nou pa bezwen kreye okenn tansyon nan peyi a. Ann chache pèspektiv pozitiv pou peyi a. Sispann kreye fo pwoblèm 10 janvye, fo pwoblèm 7 fevriye. Se pa sa ki pwoblèm pèp la. Premye pwoblèm li se sekirite jodi a. Mentnan, sekirite, èske rejim ki la a, èske jan peyi a ye a gen posiblite pou l bay pèp la sekirite? Si wi, kòman? Wi, gen posibilite bay pèp la sekirite. Ki jan? Kite m di w. Avèk Matisan? Nou gen yon dinamik de kriz de sosyete. Gen yon monte de la delenkans. Tout kote. Bandi ap fè dezòd. Kisa bandi yo ye? Ayisyen. Yo vin mechan. Ou panse moun ki nan pouvwa yo pa ka pi mechan pase yo? Alò nèg ki polis la, ki legal la, li pa ka pi mechan ke bandi a? Se paske gen dispozisyon pratik ki pa pran. Mwen ba w garanti, odela de la volonte politik, pase tout fwa moun ap di volonte, m gen dwa vle, m vle, m vle mesaj mwen pase, men si m pa vin la nan scoop, mesaj la p ap pase. Odela de la volonte gon efò pou n fè. Mwen menm mwen di ke polis nasyonal la kapab ranvèse sitiyasyon an. Fò yo mete yo an konfyans, ba yo mwayen. Epi an menm tan, fòk nou fè la part des choses, sispann vilipande yo. Paske sak diferans ki genyen ant polisye a e bandi a? Bandi a pa responsab okenn zak. Li touye bandi parèy li byenveni, li touye moun nan popilasyon an byenveni, li touye yon polisye byenveni. Polisye a si l fè yon erè, paske tout degradasyon sitiyasyon an kòmanse nan yon operasyon ki echwe Gran Ravin. Lè operasyon sa a fin fèt. Avèk Mesye Pierre Q bay Jim Cherizier etc. Moun de polisye ki t defann tèt yo bandi ap atake yo moun mouri epi yo met polisye yo nan prizon e yo pa arete okenn bandi depi lè sa gon demotivasyon nan lapolis la mwen mwen pran responsabilite sa pou m di otorite nan peyi a avèk sa nou gen nap tann lòt materyèl men sa nou gen la si nou moutre n gen volonte nou mete polisye an konfyans nou trete yo pi byen Paske, trete byen vle di ke gon priyorite. Fòl reflete nan bidjè a tou. Nan salè yap bay yo, nan prim, nan asirans eksetera. Yon moun ki polisye l konnen l nan djòb riske. Men fòl konnen lèl pran ris la, si yon malè rive l, fanmi l, bagay konsa. Lè yon polisye mouri, se chèk li pou yo bay pandan. 3 4 5 6 mwa si chèf vle si chèf vle si chèf vle paske li pa nòmal tou pou ap bay yon chèk zonbi non polisye a mouri chèk la paka sòti non se pa chèk la ki pou ki pou konpanse sak pase se lòt dispozisyon pou w pran pou bay konsa men chèk la se pa se pa nòmal paske nou kont chèk zonbi nou paka m dakò pou chèk la pa sòti Men, fò gen lòt bagay ki mye ke chèk la, ki fèt pou fanmi polisye. Pou timoun li, pou pitit li, etc. Etc. Alò mwen panse ke responsabilite, e m panse premye dosye ki dwe sou tab Premye Minis Ariel Henry, chèf de lapolis, chèf Sekirite piblik ni jistis. Lajistis, enteryè, se sekirite. Pwoblèm kidnaping nan fò n kanpe l. M panse ke pèp la ap tann sa. Kidnapping nan mete n nan yon eta esklavaj kote lè yo t ap fè la traite des nègres lè bato yo rive an Afrik se kèk nèg yo pran k al chase nèg parèy yo pote bay bato blan an se konsa l te konn fèt kidnapping nan se yon fòm de esklavaj. Kote nèg la pranw epi kounya lap egzije fanmi w bay lajan ke yo pa genyen. Men moun yo kidnape a lap viv nan yon anbyans desklavaj, moun nan frape nan diyitel li pa gen dwa sikile fòl bay kòb kel pa genyen epi dram nan tout fanmiy yo. Men moun ki fè kidnaping lan se yon esklav tou. li gon kob li paka jwi lap viv nan kache wi son pwoblèm ki fè sèt pwoblèm de sosyete fòn chache solisyon pou li e solisyon pa tout lè manyè byen si pa la fòs paske leta gen monopòl de la vyolans men pa la negosyasyon tou. Avèk la mandi? Poukwa pa? M apral di w yon bagay byen. E m te pare pou m vin di sa. M pa ap enpwovize l. Ok. Lè yo kidnape yon moun, fanmi yo pa. Negosyasyon. Fanmi an negosye. Menm lapolis negosye pou li. Paske yo bezwen moun nan tounen vivan. Gen sa yo rele yon deklarasyon politik kòrèk. Yon bagay tout moun vle tande. Avèk la reyalite. Sil fo negosye lapè avek le bandi. Poukwa pa. Popilasyon an bezwen lapè. Te gon bagay yo fè ki rele CNDDR. M panse ke se te yon bòn demach. Fò n kreye yon koulwa bandi. Mwen menm m rele l repantans ou santans. Bandi a ka repanti. Bon, gen dega l te fè deja, moun k ap plenyen, eksetera. Men l sispann. Oubyen yo pini li. Men fòk otorite yo genyen de opsyon yo nan men yo, pase sa nou bezwen, se rezilta, se pa ògèy. Gen yon bagay ki rele wont sèvi kòlè. Mwen mwen bezwen wont sove lonè. Mwen wont. Mwen m pran wont la tanm fèl sèvi kòlè m pito sove lonè e jodia si pou m pale a bandi pou m retire pèp la nan kidnaping map fèl ou mèt kritike m men m konnen sa m bezwen se rezilta lè yo te pran ameriken yo lòt jou yo pa vin a avyon a elikoptè paske yo konnen son batay difisil yo negosye yo pale menm si gouvènman ameriken pa negosye dirèkteman men fanmiy moun yo negosye. Paske lè yo pran yon moun se moun ou liye ou bezwen tounen vivan. E sa map pale w la m fè eksperyans la m konn de kisa map pale trè byen. Alò mwen panse ke kesyon kidnaping nan fòk li se nimewo 1 solisyon nou dwe chache pou peyi a ane sa. Ane 2022. E tout moun ki konsène, tout moun ki kapab jwe yon wòl ladan l. Laprès la ka jwe yon wòl nan sansibilizasyon, nan diskou, nan, lapolis la gen responsabilite, lajistis la gen responsabilite. Pase kesyon enpinite a. A, son pwoblèm serye. A, kesyon disparite sosyal la. Paske pou enpinite a, lè yon jij denstriksyon Tout moun konnen on moun tiye moun li fè tout dezòd la epi ou pran on òdonans ou di misye blanchi misye pa anyen ou lagel devan tout moun. Kesyon enpinite a se yon pwoblèm men gon dezyèm pwoblèm tou se pwoblèm disparite sosyal la sak eksplike non seri de katye defavorize bandi yo achtel lajan kontan paske leta absan nèt pa gen dlo, pa gen manje. Lè l vòlò yon kamyon machandiz, li pataje mwatye ladan l bay moun yo, epi l vann rès la l fè lajan, moun yo byen kontan. Misye chèf otomatikman. Sa vle di ke se pa yon pwoblèm n annik rezoud nan tèt cho. M sot di fò n met gason sou nou. Men se de demach, m ta kapab di pa etap. Ka gen yon etap nou itilize lafòs pou nou kreye pasaj nan Matisan an, Men pou l dirab, fò gen prezans Leta ki asire yon minimòm de byennèt pou popilasyon an, sitou nan zòn defavorize yo. Evans Paul, Si gen ensekirite, gen kidnaping, genyen distribisyon dè zarm. Kesyon zam nan, m ta renmen konnen kijan w ap analize l avèk nou paske anfèt, Depite. Nan zòn lakay yo, yo distribye zam. Senatè distribye zam. E Hunter Etienne sot di kandida a la prezidans distribye zam. Donk sa vle di nan peryòd elektoral tout nèg ap achte zam, distribye zam. E apre sa, zam sa yo vin itilize kont popilasyon an. Sa se yon premye aspè. Dezyèm aspè, je ne konpran pa, petèt ou gen anpil eksperyans ou ka eksplike m, kòman se fèt il ke Zam yo ap antre konsa yo jwenn yo nan bato yo pa janm arete pèsòn lè yo pa jwenn li zam nan pase epi nèg ap fè demonstrasyon de zam ekstwòdinè nan peyi a donk laspè dè zam an sikilasyon se yon eleman enpòtan ki montre labsans egalman de leta e le nivo de koripsyon de nos otorite e dè jan ki fon pati d'une sètèn franj de la boujwazi tradisyonèl. Men malerezman feblès leta a se moun ki la pou sèvi leta k ap afebli leta nan konpòtman yo. E n sot ap sot pale de enpinite, men lè yo di leta, se pa paske yon moun gen yon pòs nan yo vle. Se pa paske w prezidan, ou minis, ou premye minis, ou depite, ou senatè k fè w ka fè dezòd. Okontrè, se ou menm ki dwe bay egzanp. Se paske leta a pa janm bay tèt li rekil, kapasite pou l aji kont nenpòt ki moun ki vyole lalwa, ki fè bagay la dejenere konsa. E l vin yon eritaj, yon pratik ki la depi epòk makout, depi w se chèf ou mèt fè sa w vle, epi se chèf k ap fè dezòd, se rezilta dezòd chèf. Rezilta dezòd chèf la, li vin fè menm nan kontwòl pou zam antre, pase kote zam nan pase, li pase sou fwontyè, li pase nan pò, li pase nan ayopò, enben lè se yon chèf k ap pase. Yo pa gade machin li. Lè son chèf ki gen yon malèt li vin annik pranl. Epi kòm se chèf la. Ebyen fòk nou chanje pratik sa yo. Pase gen moun kap di se etazini se lòt peyi. Bon kote etazini gen tan poul okipe de sekirite an ayiti. Bon yo fè zam etazini fò yo vann zam nan. Si an ayiti ka yon mache ki mele yo ayisyen ap achte zam. Ou konprann? Mache zam nan ap fonksyone. Nou konn son gwo, son gwo endistri yo Etazini. Sa vle di ke se nou menm ki gen peyi nou ki dwe pran responsabilite nou, ki konnen ki dega zam nan ap fèt pou nou mete moun ki responsab peye yo byen tou. A wi, paske gen gen de salè de mizè, m pa di paske yo peye yon moun ti kòb ou kap kowonpi, men gen yon jan moun nan ap touche li pa gen motivasyon. Tout sa fè pati de kòman n ap regle kesyon yo pou n fèmen robinèt, fèmen vàn fwontyè, pò, ayewopò kote zam, paske se la yo pase. Kèlkeswa kote yo soti a e kèlkeswa moun ki fè yo antre a. Se kon sa pou n kòmanse. Men yo pa sanksyone moun sa yo. Eben se de sa m ap pale. Fòk ke, e lè sa a, fò ta gen de dispozisyon k ap pran e se la medya ka bay yon koutmen Nou mete aksan sou moun k ap fè dezòd e ke nou kore otorite polisyè, otorite jidisyè k ap pran dè mezi, lè yo pran l nou nou ede l pou l pa pran nan presyon pou l ka fè travay li, lè sa n ap trase egzanp epi Sosyete ap chanje. Kisa ki eksplike awogans Abinader pa rapò Ayiti kòm konnen ou son spesyalis de la kesyon de la Repiblik Dominikèn? M pa renmen mo spesyalis. Non men replik. Repiblik Dominikèn genyen yon konpòteman pa rapò Ayiti. Sètadi yo chwazi Ayiti kòm modèl pou yo blèm. Wi, la di ke... Blaze n! Wi, se la di ke asansyon Repiblik Dominikèn se an fonksyon Dayiti. Se la diferans pa rapò a Ayiti. Yo fè tout ti Dominiken konnen ke Ayiti te okipe yo e yo te pran inivèsite fè l tounen prizon. Yo bay dèzenfòmasyon ki Pa vre? Dayè yo di ke nou te okipe Repiblik Dominikèn. Se Dominiken ki te mande nou vin ede yo fas a Lespayn. Lè sa pat gon peyi ki rele Repiblik Dominikèn. Repiblik Dominikèn pral vin endepandan an 1844. Se sou Bwaye ke lame ayisyèn al ede paske lame ayisyèn te fè prèv li devan Franse yo. Dominiken di vin ban nou kout men. Epi nou viktim de pwòp jenewozite nou, epi yo vire istwa a tèt anba, nou pa ta kab te okipe yon peyi ki potko egziste. Peyi a egziste an 1844 e prezans ayisyèn nan an Repiblik Dominikèn se te anteryè a dat sa a sou Bwaye. Alò, yo fè ayisyen pase kòm le dyab. Pandanstan se sou do ayisyen pwogrè peyi a chita. Ke l se agrikilti, se ayisyen. Ke l se konstriksyon, se ayisyen. Ke l se tourism, al nan. zòn touristik yo, ou konn ayisyen entèlijan anpil, se jèn ayisyen, ke sa ayisyen ki pa gen fòmasyon kap bay fòs kouraj yo nan koupe kann, nan plante bannann eksetera, nan koule beton, men ti ayisyen kal lekòl tou yo pale italyen, yo pale alman, e dominiken se panyòl sèlman li pale, ki fè si w ale jodi an repiblik dominikèn, wap wè gan pil ayisyen se yo menm kap travay nan otèl yo paske se yo menm ki kap pala pala etranje kap vini yo e di pwen de vi atistik kado ke touris yo ap achte penti se penti ayisyèn kounye a nou rive nan nan nivo kote nou fè tablo yo e nou siyen la yon non dominiken oh wi gen de moun ki fè tablo yo fè tablo yo paske gon mache. Ki fè tout sa Abinader li li fè ke swiv yon kouran. Pase le kouran anti-Ayisyen trè fò. Li difisil pou yon lidè politik dominiken asime ke li menm li Ap defann enterè pèp ayisyen. Ekstrèmman difisil. Si l kandida l pap pase. Le sèl ki t ap eseye fè l se Peña Gómez. Paske l se desandan ayisyen, paske po l nwa, paske se ayisyen l te ye. Bon lè m di se ayisyen. Fò m mete yon bemòl. Li se dominiken men manman l se te ayisyen moun limonad. Okontrè lè m te majistra se mwen ki te fè misye jwenn kote tras manman l te ye nan limonad eksetera. Brèf alò Peña Gómez te asime sa. Men li mouri, li mouri un peu jeune, li kite yon eritaj politik, men le kouran anti ayisyen e trè fò, e sèl jan pou nou pou nou ranvèse li, se peyi nou pou nou jere pi byen, paske jodi a nou rive nan nivo kote gen de moun kap vin nan maryaj an Ayiti, la lan Repiblik Dominikèn, li fè lè marye vin fè de twa jou avèk li paske li pa pran chans antre nan peyi dayiti moun ap viv sa nan antèman mwen viv sa wi e bon manman l mouri papa l mouri li pito fè rès fanmi an vini apre antèman fon ti tan avèk yo epi an repiblik dominikèn men nan sa nou ye alò tou sa se defi nou genyen pou n rekonèt se pa dominiken yo ki responsab ke y ap pale nou mal se paske nou pa fè n mal. Est-ce que Claude Joseph était un petit gens inquiété Dominicain, surtout Abinader, parce que plusieurs fois, M. répond Claude, et comme euh, conséquence, Claude a été remercié comme ministre des Affaires étrangères. Et n'est-ce pas une erreur politique du gouvernement là le fait que vous envoyez Claude Joseph Ebyen, son ba e pou pran sou de, sou de zangla. Premye ang lan se ke Claude Joseph pat fè anyen k pa bon. Misye di tou senpleman pa gen okenn manda yo bay yon moun pou l pale pou 2 peyi k sou zile a. E ke l wè Abinader gen tandans lè l ap pale l ap pale ni pou Repiblik Dominikèn ni pou Ayiti se pa nòmal. M pa wè anyen l te di la ki mechan. Sepandan, nou tèlman gen moun ki ap viv an Repiblik Dominikèn, deklarasyon sa a, yo itilize l pou t al pèsekite Ayisyen. E se la la nuans ant le byen fonde de la deklarasyon e lè konsekans de la deklarasyon. E an diplomasi fò w ka fè ekilib sa a. Ok, trè byen. Mennen Evans Paul, n ap avanse men nou pral, n ap avanse la. Kisa yon moun ki gen kòb jodi a nan peyi a kapab fè pou l ede a rezoud pwoblèm peyi sa a genyen? Sa vle di, gon pakèt moun ke m konnen ki gen lajan, a di de gran finansye, menm si yo pa di yo gen milya, men gen gen moun ki gen kòb nan peyi a. Anfèt, mwen wè yo absan nan rechèch de solisyon pou peyi a. Kijan pou nou ramne moun sa yo nan dinamik dechanj pou yo konnen se peyi yo, kòm politik la echwe, yo menm ki gen lajan yo ka ede solisyone l. Gen de jan pou nou wè l. Premye sa pou yo fè e peye taks. Sètadi ke si genyen ki gen aktivite ekonomik nan peyi a, ke yo peye leta sa yo gen pou peye l. Afè bay pou di ke kòb la konn mal itilize se yon lòt pwoblèm. Men sa w gen pou peye a, peye l. Sa se premye bagay la. Dezyèmman, yo kapab fè dè fon ki soutni lasante, ki soutni inivèsite. Sa k anpeche ke yo fè dè konplèks inivèsitè bò isit la ki fè gen mwens timoun k al pase mize Sendomeng. Yo kapab, yo ka menm fè kòb avèk li. Bon, m ap pran yon egzanp. M ap pran egzanp lajan n ap gaspiye nan Bogota. Lè w achte yon Bogota, ou peye yon bann kòb ou achte l. Ou achte yon machin pèpè, se sa ou ka achte. Ou gen yon 3 mil dola, 4 mil dola ou achte l, bagay, ou peye transpò, ou peye ladwann, sa fè yon 5 mil pou gen yon vye machin pou w woule. Men machin sa a ou achte a, non sèlman ou fè efò jwenn kòb la, ou pa gen sèvis machin paske l anpàn toutan. E fò w gen yon lòt bidjè pou w ap repare l tanzantan. Ebyen l t ap plis senp ke gen yon akò ki fèt, leta ayisyen bese taks li sou sou machin. Pase si pa egzanp nou antre yon milye de veyikil nèf, si n bese taks la petèt n ap antre m pa konnen di mil, ven mil, n ap toujou fè plis kòb. Ap gen plis machin nan leta. E kounye ap gen mwens machin nan lari a kap pran pàn, ap gen mwens moun ki sou tansyon, bogota eksetera, imaj peyi eksetera. Men menm 3 mil dola, 4 mil dola sa moun nan ka bay li pou yon machin nèf, e kòb lap peye nan garaj tanzantan yo l peye bon avèk li, lap gen sèvi. Se de refleksyon n kapab fè e petèt sistèm kredi a ka pèmèt moun yo viv pi byen, moun ap viv mal nan peyi Dayiti. Konstriksyon anachik tou. Pase lè yon moun fè efò ou fè 3, 4 pyès kay, Son kòb ou depanse, gen de fwa moun nan fè vi l, l ap redi epi l fè yon kay ki san valè l fè l nan koridò. Anbilans pa ka antre, ponpye pa ka antre epi kay sa si l bezwen prete yon ti kòb labank pa gen moun k ap prete l yon goud. Se pa nòmal. Men otorite yo iresponsab tou. Gon otorite wi men sitwayen yo tou. Pase sitwayen yo, yo pa ka defann pwòp enterè yo, m pa kapab fè yon bagay, epi sa m ap fè a, m wè m ap kraze valè l, epi m ap fè l kanmenm. Se pa otorite a ki pral peye konsekans la. M panse ke otorite yo se sòm sitwayen yo tou wi, pase se nan sitwayen yo wi otorite yo sòti. Mentnan, gen yon pratik n ap viv jodi a ki rele rache jaden, plante kay. Nan tout plèn nou yo, plèn di kil de sak, plèn di nò, plèn de kay, kote n te konn fè jaden, moun ap konstwi, y ap rache jaden, plante kay. Bon sa k pral pase? Mizè. Paske pwodiksyon agrikòl la pa la ankò. Ou fon kay, nou fon popilasyon, pa gen endistri, grangou, bandi, kidnaping. Gon mòd de oryantasyon sosyete a pran, se sa l pral ba ou, delenkans. Se tou sa pou nou repanse, se sa m panse ki ta ka diskite nan yon konferans nasyonal, e se sa pa egzanp moun ki gen kòb ta ka kreye yon fon, yon fon de refleksyon, yon fon danaliz, yon fon pou, m pa konnen, pou yon refleksyon pwofond e sou sou dè fondamanto, kesyon edikasyon, kesyon konstriksyon, kesyon transpò. Kesyon lwazi, Pèp pa viv san lwazi. Mwen wè sa nan esèm nan la. Pèp pa viv san lwazi. Sa pa egziste. Tout moun sòti an esèm nan, fè esèm nan. Pèp pa viv san lwazi. Ou pa kapab, pa egzanp, le sektè, se sektè la depi twa katran, li etoufe. Pase ou sot nan peyi lòk, peyi lòk ou tonbe nan kowona, ou tonbe prezidan mouri. Ki fè Moun pa sòti, yon moun ki te gen yon club, li te gen yon restoran, ou konprann, bagay sa yo pa mache, bagay sa yo prèske kraze, ou konpliman, ou te fè yon evènman ou mete moun deyò, m pa konn kijan ou fè l, men m wè lòt moun swiv, men fò moun viv, e pou moun viv la, fò gen transpò lannwit, se bagay, bon m tande yo bay yon lajan pou ankouraje, si gen yon bagay pou ankouraje se machin ap. ap fonksyone lannwit pou moun ka deplase. E la leta kapab bay yon sibvansyon spesyal, yon kamyonèt depi w pran lari a lannwit, bon nou ba w yon bon, nou veye yon moun k ap veye si w ap fè travay la yon bon tan, ke te gen yon grenn moun ki moute machin nan, ou gen m pa konnen, ou gen 2 mil goud pou nwit la, epi lè moun yo asire ke, se pa tout moun ki dakò moute moto a, ke si l sòti Nou bezwen fè konsansis. Eske ou bezwen yon konsansis avèk, m ap di l plizyè jan pou moun pa di m ap fè, yon prezidan pwovizwa epi yon premye minis. Sètadi, yon Ariel avèk yon lòt moun, yon lòt moun avèk Ariel nan komisyon etsetera pou omwen fè bagay la mache. Paske m wè gen yon ti blokaj ki la. eske li pa ta pi bon pou n ale nan eleksyon konsansis epi eleksyon machin oni an tout moun wè l CEP endepandan eksetera pou n vanse pou pran pouvwa a? Mwen menm mwen te. Paske eskize m wi, ou pa ka fè yon konsansis e nan konsansis lan ou di Ariel pou remèt ou pouvwa a pou l ale. Se menm bagay jovenel la. Yo di jovenel bay pouvwa kouri ale. Se menm bagay li pap pase. Li pap se pèd de tan. Kisak posib. Se komsi m vin la m di Gary banm mikro a ale. Banm radyo a. Kisak posib. Kisak posib pou deblokaj la. Mwen menm m wè pou yon konpwomi rezonab. Genyen 2 fòm konpwomi a kapab fèt. Monosefal la se yonn. Sètadi yon gouvènman monosefal. nou mete n dakò sou yon kwopozisyon de gouvènman ki plizoumwen ekitab, bon, an n di rezonab, rezonab. Epi ou mete yon estrikti de kontwòl, paske lè w gen twòp pouvwa tou ou ka fè erè, lajan leta ap depanse, fò ta gen yon ti estrikti de kontwòl, jan n te fè li avèk konsèy dè saj nan tranzisyon 2004 la. N ap raple tout moun, Ariel Henry te manb konsèy dè saj avèk Anne Marie Issa. Egzakteman, egzakteman. Epi sa se yon paske poukisa mwen menm mwen te pou monosefal la se pou batay la wi rivalite nou konnen k konn gen ant prezidan e premye minis san eksepsyon san eksepsyon san eksepsyon gen de fwa se pa la pèsòn di prezidan men son antouraj m te bay la dinamik de 4 a 7 p. lè w prezidan fò fò w ka lè w premye minis fò w ka jere la primati fò w jere le palè nasyonal fò w jere le pèp fò w jere la près ou konprann se son de p eksetera lè w di lap lap la prezidans ou gen le prezidan men w gen la prezidans bon prezidans lan pi rèd e e jout te pale de bagay sa wi paske gon nèg ki nan palè a e bon m pa menm site non li epi misye wè jout li di M wè yo ba w pòs kòm premye minis epi m wè ay prezidan w ap okipe sèlman e nou menm? Jout ale wi, misye voye jout ale wi. La prezidans depi la kreyasyon di pòs di premye minis prensipal obstak primati a se prezidans la. Paske gen de pouvwa prezidans lan te genyen se nan primati a yo tonbe. E yon nèg pa ka konprann ke l chita nan palè nasyonal li se konseye prezidan Epi li bezwen nonmen yon moun fòk se yon premye minis li mande. Prezidan an tou! E se sa k konn kreye tout rivalite a. Paske li le chèf, le premye minis se le chèf de l'administration. Se konstitisyon an k di l. Se konpoze pou nou konpoze. Donk ou sot deyò, yo mete w kounye a ou vin gen tout pouvwa sa. E mwen menm mwen te redoute ke nan enterima, paske m pito enterima ke tranzisyon an, nan enterima a, nou pa t gen 2 chèf. Pase 2 chèf yo kapab 2 eleman de blokaj si li vle bagay yo avanse. E se pou sa k fè w pou monosefal la? Mwen t pou li men m pa entranzijan. Ok. Èske w konprann m pa entranzijan? Si se yon bisefal ki pou fè bagay la mache, pase mwen se pou peyi a avanse. Men triumvirat pa ladan l? Triumvirat pa bon menm. Bon li pa gen okenn referans konstitisyonèl epi sosyolojikman se pwoblèm. Tiumvira se pwoblèm menm si w te di msye prezidan si w nan fi l te mache paske nan fi te jeneral chèf lame epi tout lòt nèg te nan vye agou ki te antre aprè vye agou te kite vye agou oblije ale non paske se militè sa fè w zòt mon jeneral alò m ap ba w yon anekdòt e gon moun ki di mwen regal la ki te jeneral tou men nan fi te pi grade te gon bagay l anvi di nan fi Epi li pale a yon lòt minis ki sivil, li di minis la ou kap di prezidan tèl bagay pou mwen. Li di oh, ou menm ou nan lame menm jan a mesye a, bagay konsa nou gen zepòlèt bagay. Li di non, si m al kote l mwen di l yon bagay li di m wonpe, se fini. E lò ou sivil ou menm, mwen menm m son sivil, m son sivil m ka pale. E nan kou jodi a m pi vit ka pale a premye minis Ariel Henry ke yon minis. Wi, sa se si. Menm jan li te avèk prezidan Jovenel Moïse tou. Pase m pap travay avè l, m pa konseye l. Ou ka pa alalèz. Wi. Tape nan li. Ki jan ou konprann bagay sa? Ou gen yon manm nan KID ki minis. Sètènman. Si w vle di l konsa. Si w vle di l konsa, men sa pa vle di. Se kit ki nan gouvènman. M ta renmen w klè sou sa. Se tout yon nuans li ye. M ta renmen w klè sou sa. Non, se yon manb du kid, men ki nan gouvènman pa yon konkou de sikonstans. M pa kab di kid pa ladan l, men se pa kid sèlman. Aah, m konprann. Se tout yon mekanism politik ke m pa vle bay tout detay yo la, men sa m di w la, Se la verite, se pat yon desizyon kote kid kòm ògàn politik reyini epi l di ke kid gon moun ki minis li pa konteste l. Wi, m konprann sa. Men poukisa m poze kesyon an? N ap pale de Enòl. Wi, egzakteman, Doktè Enòl Jozèf. Enòl Jozèf. Ki se bon zanmi m. Wi, ki se bon zanmi m, e moun pa m. E, konn poukisa m poze? Ou fè yon deklarasyon ke mwen chè a pou di premye minis lan pa ale. Kite sa pal Gonayiv. Tèt ploton an, manm kid la devan prale nan Gonayiv kòm minis. Eske lè moun nan fin minis lan, li pa gen oken rapò avan ankò, ou pa itilize l kòm pasrèl si w anvi fon deklarasyon, pati a fon deklarasyon, misye fè sa l vle? Non, premyèman, kòm mwen di w, pa gen yon relasyon de pati aktyèlman avèk Doktè Enol Joseph. Dezyèmman. Pati a pa gen pouvwa sou minis la. Pati a gen dwa gen yon relasyon a minis la. Men minis la si l nan yon gouvènman, lòd pou l pran se de gouvènman an, se de premye minis la e de prezidan an. Se sa la nuans. Pati a ka toujou di a, direksyon prale la, nou fè sa deja. Nou konn fè minis demisyone. Demisyone, wi. Men nou pa kab pase minis la lòd pou n di minis la men sa pou fè. Pase minis la pa gen tout pouvwa desizyon. Li gen yon otorite sou tèt li. Mwen te chwazi adrese m a Premye Minis Ariel Henry, pa paske sa l t apral fè a pa t bon non, paske m te jije l ap pran yon risk e sitou li ap fè yon demach ki kapab afekte imaj peyi a premye janvye. E sa k fè m te chwazi kanal mwen chwazi a pou m di li ke la sajès, e m te itilize mo sajès la, ta rekòmande pou pa ale. Men m ap di ke li ale, mwen regrèt sa, paske m pa t ap chache gen rezon, m t ap chache gen tò. E m ap eksplike sa m rele tò. Ou konn wè lè w pran, lè w nan yon machin ou pral pran yon avyon, epi ou jwenn yon blokis, Epi ou di ah genlè map rate vol la. Men ou ta renmen gen tò ou pa ta renmen rate vol la. Lèm di ah janm wè bagay la ye a premye janvye a ka pase mal Gonayiv wi. M ta pito gen tò. Men kòm m ta prefere pran prekosyon pou malè a pa rive, m fè deklarasyon. Men m vle di ke pandan ke mwen regrèt ke premye minis Ariel pat tande rezon pou l pat riske lavi l, riske moun ki te ansanm avèk li, gen moun ki mouri eksetera, gen vye imaj ki bay la, men se pa yon fot li komèt le fèt ke l al Gonayiv. Sa k pase? Antan ke sitwayen ayisyen an gen dwa sikile kèlke swa kote l vle nan teritwa a, menm jan yo pa gen dwa bloke moun ki pral nan sid. Men antan ke premye minis la, antan ke otorite, li te gen dwa pou l ale, pou l nan Te Deyòm, pou gon seremoni k fèt. Sa di ke mwen m kondane vyolans lan. Mwen di ke li fè yon erreur de jugement, d'evaluation de force li, de risque, li te vle evite sa. Men m pa di ke paske l al Gonayiv e ke yo byen fèt te tire sou li, dezòd ki te fèt la m kosyone l. Non, non, non, non, m kondane l ak tout fòs mwen e sa pa gen dwa kontinye fèt, sa pa dwe fèt ankò. Men manda emèt kont nèg yo wi. Bon, bon, n abitye wè manda ki emèt ki pa janm egzekite. Paske se ankò la faiblesse de l'Etat. Men fòk mwen pwofite di Gonayiv pa merite sa. Gonayiv se pa sèlman site de lendepandans. Gonayiv se yon gwo referans, m ta kapab di kiltirèl, ansestral, touristik. Gen 3 lakou sakre Gonayiv. Gen lakou Soukri a, kote yo pratike le rit Kongo. Ou gen lakou Souvnans lan ki nan Dawonmen e ou gen lakou Badjo ki se Nago. Aktyèlman la, lakou Badjo a nan peryòd pou l travay. Gen anpil jèn nan peyi a k ap etidye etnoloji, sosyoloji, m pa kwè yo menm konn egzistans lakou sa yo. Ane sa a nan Gonayiv, yo pare pou yo selebre le centenaire de Jacques Stéphane Alexis. Jacques Stephane Alexis son gwo gason. E gwo similitid ant Jacques Stephane Alexis e Ariel Henry. Di. Jacques Stephane Alexis se ton gwo ekriven, tout moun konnen l ekri Konpè Jeneral Solèy. Men se ton newològ tou. Pa gen anpil Ayisyen newològ. E m panse fò Ariel Henry al repare bagay sa a. an avril kap vini la. Ou tande kounye a Yvra repare l? Wi! Antant avèk Youri Latortue. Oh non, fò l jwenn antant ak Youri. A tout moun de bòn fwa ki pou pou n sispann batay ak lonbraj nou. Misye pap ka antre si l pa regle pwoblèm li ak Youri. Bon, jan w ap di Youri Latortue la se kòmsi w ta di se Youri Latortue ki chèf kontestasyon an. Mwen pa vle kwè sa. Youri Latortue c'est un sénateur respectable. M pa kwè ke l ta pral antre nan asosye a bandi kap fè dezòd. M pa vle kwè sa. Li gen dwa gen pozisyon politik li, men m pa kwè l ap rive la. Tu parles de bandi k ap fè dezòd, men se son de revolisyoner a la Gonaiv. Revolisyon pa fèt nan dezòd. Ou pa ka nan tire moun bay konsa fè l. Non non, imaj m te wè a pa gen revoli. Fò yo pa jwe avèk mo yo. Alò Jacques Stephen Alexis se yon gwo doktè, se te yon nèg ki soti nan yon fanmi eze, fanmi l te diplomat eksetera e ki te yon revolisyonè tou. Misye ekri Manifès Pèp Pati Antant Popilè an 1959. Misye fèt an 1922, li mouri bonè. Li mouri an 1961 nan yon debakman li fè nan Mòl San Nikola. Paske alepòk apre Kiba, Bara, eksetera, ou konnen te ka fè granma lè Castro soti Meksik. Bon, yo te echwe Nan premye tantativ la nèg yo gaye nan se maestra sierra maestra yo vin pran pouvwa kan menm li te enspire jèn gason tankou Jacques Stephane Alexis malerezman tonton makout tiye misye e misye mouri jèn a 39 an an 1961 li fèt an avril 1922 Leoni Disol li mouri an avril 1961 alò mwa davril sa a m konnen Se twa edisyon avèk anpil entèlektyèl, nonbo nayiv, eksetera, frè Brutus, y ap fè yon mobilizasyon pou yo rann yon omaj byen merite a Jacques Stephen Alexis ann avril. Mwen mande mwen mande tout moun e lè manm di sektè prive e m ap mande yo pou yo ta kapab soutni inisyativ Fred la paske l ap bezwen kòm premye minis, pa pou l vin nan konfwontasyon kòm entèlektyèl, kòm medsen, kòm newològ menm jan avèk Jacques Stephen Alexis ki te yon newològ tou, mwen swete ke nou repare sa k pase premye janvye a. M gen lòt lide toujou wi, men m ta renmen nou pize lide sa a. M ap fè tout moun yo konnen ke m genyen pou m resevwa Fred sou òganizasyon sa a. Kèlke kesyon eklè avan nou fini, KB? Se pèp la ki pou deside sa. Depi ou fè eleksyon, pèp la deside. Se pèp la kap deside. Mentnan, nan peyi ki an kriz tankou Ayiti, se pa popilarite sèlman k fè w prezidan. Gen lòt faktè ou oblije konsidere. E gen moun ki vle kenbe peyi a nan anbyans de kriz sa a pou n toujou nan yon ensètitid politik. E se sa k pou chanje pou n kreye anbyans de stabilite ki pou ramne konfyans pou peyi a vanse. Popilarite enkontestab, èske anfèt ou panse Moïse Jean Charles kapab kreye yon lòt peyi, chanje estrikti peyi sa si l gen chans pou l pase kòm prezidan. Li s on zèl kat, li s on imaj popilè, men fò l transande imaj popilè a. Alò, gen anpil sosyològ ki di, ou pran pouvwa a ak pèp la, men w gouvène pou pèp la. Alò, m pa vle repete pawòl ki di gouvène san pèp la paske l on ti jan mesken. Men sa vle di ke gouvène an pa ka fèt nan emosyon, li pa ka fèt nan trivalite, nan trivyalite padon. Gouvènans la li mande rekil, li mande sajès, li mande abnegasyon. Fò Moïse ta gen sa yo. E. M pa di l pa genyen l men fò l tenu kont de sa. Erik Jean Baptiste. Erik Jean Baptiste li gen yon gwo eritaj, li gen yon gwo pati, yon pati ki gen yon gwo istwa, yon pati ki gen yon gwo moniman ki rele Lesly Maniga ki pi pwisan lè l mouri ke lè l te vivan. Pase jodi a tanzantan depi gen yon pwoblèm yo jwenn yon referans Menm sou rezo a police lan. Epi ki genyen madanm ni ki la tou ki son ki son lòt referans alò e m panse ke e mesye Jean Baptiste e gen anpil e potansyalite men fò l rive kapab konsilye e sa Maniga te reprezante e nesesite pou asosye pèp la nan demach pouvwa a. Gon nèg ki pèdi yon chans, m ta renmen konnen eske nan nan refleksyon paw ou panse misye ka gen chans sa ankò paske misye te gen dwa prezidan Steven Benoît jodia. Steven Benoît son nèg ki trè sensè nan sa lap di e mezanmi m. Ah bon, m pat konn. Non, nou gen trè bon trè trè bòn relasyon. Rekomandasyon m ka fè li se respire 3 fwa anvan l pale. Respire 3 fwa. Wè bouch la, bouch la s on, bouch la s on zouti difisil. Fò w kontwole l. Fò w manje. Fò w bwè. Pou w viv, fò w bwè, fò w pale. Pale. Bon, si w pa kontwole bouch ou, sa w manje ap tye w. Si w pa kontwole bouch ou, sa w ap di ka mennen w anba tè. Se sa k fè, ou wè nou ap sot fè yon gwo egzèsis la. Fè dezè de tan ap pale. Men tout sa k ap di a, gen yon paswa ki rele sèvo. Se li k pou fè distengo ant sa m rele pawòl anlè ak pawòl respè a. Dènyè, dènye non moun nan. Èske w panse. Aristide enpòtan politikman nan peyi a e kapab fasilite yon denouman ere nan nan kriz kote n gen la paske an fèt il nou mank yn vwa enpòtant. Fò l transande, fò l transande yon bann klivaj. Fòk li sispann fèmen tèt li. nan dinamik lavalas la, paske lavalas la pa rive delivre machandiz la. E si w vle m pale trè sensèman. Di sa m vle. M ap di w ke Aristide te ka fè yon pi bon prezidan jodi a ke avan, paske m panse li akimile eksperyans ak sajès pou l ta dirije otreman. Dènyè kesyon pou m fini tout bon vre. Kamera devan w, ou mèt adrese w a popilasyon an ki gen bagay ou te vle di ke w pa t di e moun yo ap kontan pou yo kapab tande w. Mwen sa m ap di moun yo, nou gen yon peyi ki rele Ayiti li pou nou tout. Li pa ka vanse pou si yonn panse fò yo kraze yon lòt. Se sa k fè chemen an se viv ansanm ni. Men viv ansanm nan fòl chita sou de pratik daji ansanm pou nou pwogrese ansanm e se sa m swete pou nou inisye a pati de ane de gras 2022 a. Mèsi anpil Gary. Nou di tout moun ki tap swiv nou mèsi anpil, mèsi a Evans Paul. Li toujou Bon lè wap kòmanse yon ane pou kòmanse avèk yon pawòl kote tout moun ka tande e se sak fè mwen envite Evans Paul kòm ansyen premye minis ki gen anpil eksperyans ki kapab adrese avèk nou pou m kapab poze kesyon pou mwen kisa peyi a genyen kòm pwoblèm men e li pap fasil pou nou si chak moun ki anvi kandida epi moun nan parèt Liv lan ba men n san pwojè epi moun nan fon madigra devan nou epi n kontan epi pou mil goud nou vote l epi apre sa n ap bay moun pote responsablite a. Jodi a ou menm k ap kritike moun k ap kandida yo vin sou teren an ede nèspa peyi a vin travay pou kapab vini kòm kandida Gary ap soutni w, lòt moun ap soutni w, pou n ka kreye yon lòt tip de sosyete. Paske a, paske peyi a bezwen moun ki konpetan. Nou wè, gen de twa moun ki konpetan kòm depite, men nou bezwen plis moun ki konpetan kòm depite ak senatè. Men n bezwen yon moun tou, ki ka pran lapawòl nan Nasyonzini, ki ka pale de Ayiti avèk onètete, dinyite, pou yo pa wè s on moun ki la men l paka reprezante nou paske lè l vole anlè ou wè pat pye l chaje labou fò n chanje sa paske nou pap ka pran pouvwa an 2022 ou 2023 avèk tip de moun sa yo n ap ede chanje men ou menm èske ou pare pou vin batay mèsi e bòn ane.